Dayè lap pale m de relasyon serye, pou l kite mennaj li Ayiti, ke se di, ke se dyo. Bon mwen men sa map fè. Ou konnen son konvo l ye. Nap mete ansanm pou n ka fè kòb sou li, sa w panse? Se bèl ide. O, li pa konnen nan sendomeng li ye la? Mwen ki pè nèg ap vin fè relasyon serye, ap di, o l pa bezwen. Li pa bezwen move zanmi, li bezwen yon relasyon serye l kite mennaj li redi di pou li bagay. Koman li fè manzè? Koman li rive nan sa? Petèt Ayiti pandan m sou plas nan map soti map sot fè kèk bwòs ou konnen. Epi map pase sou plas la li kwaze avè m.